Sa k ta di sa mezanmi? Yon ti jèn gason ki genyen 18 an ki lekòl Lise Tousen k ap fè filo pèdi lavi l. E se pa aksidan non l fè, se pa malad tou non li te malad men se plito bandi bwè san l. Nan ki kondisyon bandi a rive touye l? Rete la nou genyen anpil detay pou ou nan emisyon sila. Yon lòt kote nou genyen vwayou, malfra, chèf gang, kriminèl ebyen k ap dirije nan Kanaran. Kanaran se yon zòn ke Preval aprè tranbleman de tè 2010 la ebyen Preval li menm li te deklare ditilite piblik ebyen depi lè sa a moun soti De part et d'autre ebyen al abite Kanaran. Ebyen Kanaran nan moman an se yonn nan pi gwo geto, pi gwo bidonvil ke peyi Dayiti, jan m konnen pou m pa di Karayib la. Si avan yè Kanaran se te yon zòn pezib, ebyen nan moman an Kanaran se yon va. Menm sou komisarya ki te genyen bò Kanaran 70 yo, Bò sou wout 9 la, ebyen menm sou komisarya sa a, selon tout enfòmasyon, ta sanble pa egziste ankò bandi deloje polisye yo kòrèkteman. Hum tèt chaje. Nèg sa yo nenpòt fi yo wè k ap pase, yo manyen vajan. Nou pral gen anpil detay wi sou sa yo fon ti granmoun 72 ane pase. Nou gen anpil detay pou ou, rete nan emisyon an pou tout. Rès enfòmasyon yo. Medam mesye bonjou bonswa. Bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprè midi ou ap swiv emisyon sila. Nou kontan gen ou kòm fidèl telespektatè nou, nou kontan di fè ke ou toujou abò, ou toujou la pou swiv tout sa kap pase sou chanèl sila. Men, rann nou yon sèvis non, abòne, kòmante, layke, pataje, mande fanmi, zanmi, pwòch fè menm bagay avèw, abòne, kòmante, pataje. Pou plis moun ka dekouvri medya pou plis moun kapab abòne pou devlope kominote nou an. Yon bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou bay blag nan wout pou senti li pa kase nou plen djakout nou plen tankou lapologne rapid nap rantre nan emisyon an antanble nou genyen Caleb. Caleb se non yon jèn gason ki genyen, bon pou m di ki te genyen paske Caleb n'existe plus à présent. Ebyen ki te genyen 18 ane sou zo bra tèt li. Misye t'ap fè filo nan lise Tousen. Ebyen Caleb li menm pèdi vi l nan Dèlma 6. Manman Caleb abite Kanaran. Ke nou pral pale w de Kanaran talè konsa. Pandan Caleb li menm li abite nan geto a, map pale de Delma 6, ebyen humm gon moun ki bay misye yon ti kòb pou misye fè likid, paske misye konn fè likid pou vann. Men a chak fwa misye fè likid, li toujou bay chèf kap dirije Delma 6 la yon galon likid. Men misye toujou antre ap bay blag ak nèg yo poste nan baz la. Fòm di nou, chèf la, a chak fwa l jwenn misye nan baz la, li kouri dèyè misye. Li di la pa la w, al chèche liv. Se kòm si, oubyen kòm kwa, yon chèf bandi ki pa ta renmen ti jèn nan baz li vin bandi. Si genyen geto. Se chèf gang yo k ap chèche ti jèn gason pou gade kòman yo kapab antre yo nan move zak sa yo. Ebyen, gen zòn, fò m di nou, gen chèf gang tankou ti ougan k te mouri ki t ap opere nan Site Solèy. Tankou misye, li pa t asèpte yon ti jèn ki nan katye l abite antre nan gang. Si toutfwa l konnen w derespekte paran w, oubyen paran w ta vin pote plent, Di ou dòmi deyò oubyen nan lòt kay, pwoblèm pou ou wi, paske ti ougan li menm, l ap vin mete lòd nan dezòd ou. Ebyen fò m di ou misye pa t ap leve avèk paran l, se chèf gang lan ki toujou ap kouri dèyè l di al pran liv, la pa la w. Ebyen plizyè jou se konsa. Men fò m di nou, gen yon premye rimè ki te kouri sou misye ki fè kwè ke misye nan Jenèf. Enben lè son an rive nan zòrèy kèk zanmi misye, yo ramne misye a Lond. Men misye di non mesye pa gen sa, dayè mwen m a filo e m nan yon lise ki rele Lise Tousen. Donk m pa ka nan zak banditism sa yo. Sa yo pa pou mwen. Se liv avèk kaye ki pou mwen. Epi Sa rete konsa. Men vin gen yon dezyèm fwa, menm rumeur la kontinye ap kouri, rive nan zorèy zanmi misye yo, ki di wi Caleb nan gang, li fè pati de G9. Ebyen, Caleb genyen menm pozisyon an ki di non mesye, pa gen sa pyès. Dayè mwen menm son elèv lekòl mwen ye, bagay gang pa pou mwen. Ebyen, avan yè pandan mesye ki nan baz Belè yo, Pandan nèg sa yo vare sou chèf gang kap dirije Jenèf la, map pale de Babekyou poul boukannen, pandan l tap fè yon gwo seremoni poul bay dyab li manje, nèg yo te okouran epi nèg yo, yo desann sou misye an bèt, an gwo bout bèt. Ebyen lè yo rive yo vide 3 sòlda pou misye atè, ebyen Selon enfòmasyon, jou sa a tou, ti Caleb ki te gen 18 an, ki t ap fè filo nan Lise Tousen, te arive pèdi lavi l. Kesyon ap poze èske se nan afwontman misye mouri? Kite m di w, pa presipite. Rete la, paske ou sou odit, ou sou machann enfòmasyon. Se enfòmasyon an k pou pa genyen menm, pou pa jwenn li. Pa afole. Nou la pou nou ba w tout sa n genyen kòm detay. Kite m di w. Selon tout enfòmasyon men kijan piti a arive pèdi vi l. Gen yon enfòmasyon ki fè kwè ke misye riposte oubyen kache nan yon kwen, nan yon koulwa pandan batay sila. Men, ta sanble gen yon bal mawon paske dèfwa ou pa nan goumen non. Gen moun ki pa menm konn. Eh eh sak rele goumen. Gen moun ki pa menm konn sak rele zak banditism. Men malerezman, pandan y ap pase vwa yo ap goumen, gon bal ki rele tèt li bal mawon ki pran moun nan. Ebyen, selon premye enfòmasyon an, pandan piti sa a nan yon koulwa, nan yon koridò, ebyen, gon bal mawon ki pran l. Epi, moun yo kouri pran misye, gade kòman yo kapab rive lopital avè l, pou gade si yo kapab sove vi l. Epi misye mouri nan wout. Men, gon lòt enfòmasyon k ap sikile. Se la nou poko konnen kiyès pou n fè bon jan konfyans, men n ap gade si n ka rele kèk disip, ebyen pou pataje kèk enfòmasyon avè n, pou n konnen de kwa il en est, de quoi s'agit-il de Caleb. Men lòt enfòmasyon an kisa l di? Lòt enfòmasyon an fè kwè ke pandan nèg yo anvayi Dèlma 6, sa vle di Ba Dèlma, Ebyen, nèg yo ta voye Caleb kòm toutè, kòm antèn, al chèche kontwòl mesye Bilè yo. Men, misye rive, li annik leve tèt li pou l chèche gen kontwòl nèg yo, hum, ta sanble gen yon franc-tireur, ebyen ki gade misye ki di, ou p ap janm gen mès sa ankò. Ou p ap janm fè sa ankò, bing bing bang bang, sa w tande a, Caleb n'est plus. Zanmi tèt chaje. Manman Caleb ki abite nan Kanaran nan moman an, li mare senti li avèk nenpòt 7 kòd. Paske, l ap rele, li pa ka konprann yon timoun li genyen ki genyen 18 an e ki deja ap fè filo, ke tout, m te kapab di, espwa l repoze sou Caleb, jèn gason sila, pèdi fi l. Men poukisa manman an pa t pran pitit li mete bò kote l paske ou konnen Delmasi se yon zòn cho ebyen a nenpòt kilè ka gen gwo atak ki fèt pitit ou mouri. M panse l t ap de bon ton pran pitit ou mete bò kote w epi goumen avèk lavi kanpe goumen epi gade kòman ou kapab ba li Le pain de l'instruction. Donk, lè ou lage timoun ou yon kote, ou pap voye zye sou li, e papa l pap voye zye sou li, timoun sa a, sitou nan fason Ayiti ye nan moman an, timoun sa a gen 90 pou san chans pou li antre nan gang. Ebyen, manman Caleb, kouraj. Se vre pitit ou deja te ap fè filo kote tout espwa ou te kapab mize sou li. Men, malerezman. Jodi a Caleb pap jwenn ou Jodi a ki se fèt demen Ebyen pou l ta di w Bòn fèt Manmi cheri Men antouka si w ap tande m nan moman an M ap prete vokal pitit ou Pou m di w Bòn fèt Paske m konnen sa sa vle di Lè yon moun swete yon manman Bòn fèt Nan fèt demen Paske manman yo trè sansib pou sa yo Antouka an palan di lou on fwa sa ke Pandan n ap pale de kanaran An nou tou fè yon. Tranzisyon pou n antre nan zòn sila. Kanaran an, se zòn jan m te di nou talè a, Preval aprè tranbleman de tè 12 janvye 2010 la, te deklare ditilite piblik. Ebyen fò m di nou, ebyen zòn sa a twouve l wè lè w soti wout nèf, lè w rive nan wout pou fès ou Gonayiv la, ebyen ou bay tèt sou kwadèboukè, Ebyen tout zòn sa a, pase pran Koray, pran Jerizalèm, se zòn sa a ki Kanaan. Ebyen zòn sa a vin yon geto. Nan moman an, yon moun ki pa abite nan zòn nan, hum, si yo jwenn ou nan zòn nan, tèt chaje. Fò m di nou, avan m vin di nou sa yo fè yon granmoun 72 ane pase, ban m ban nou sa k manke rive yon sitwayen oubyen yon jèn gason avan yè. Gon jèn gason m pap bay non l, ebyen misye ap travay nan shop tayè nan Kanada. Men avan yè pandan misye ap sot travay, telefòn li nan men l. San l pa konnen, flach telefòn li limen. Humm, ebyen pandan l ap avanse, li rive nan zòn bandi yo, men bandi yo ki wè flach telefòn piti a limen. Yo mande, Kisa w ap filme la, frè m? Ebyen, misye li menm, li pa kouri etenn flach la non, paske yo gendwa panse e filme l ap filme tou. Li oblije kenbe telefòn nan san l pa souke pou mesye yo vin wè. Bon, lè mesye yo vin wè, yo vin wè se pa videyo misye t ap fè, se flach telefòn li, ebyen, ki limen san l pa t atann, ebyen, yo fè misye etenn flach la. Men kòman yon jèn gason ta pral pèdi vi l avanyè nan Kanaran. Sa vle di, zòn sa a vin tèlman frajil, yon moun, si w ap pase nan zòn sa a, hum, mache sou trèz ou pou w pa pile katòz ou. Yon chofè bis ap soti Kafou Awopò pou w ale Bon Repo, stasyon Bon Sab, ebyen lè l rive nan zòn Kanaran, hum, chofè a sispèk bagay yo pa twò dous, chofè a fè tout pasaje desann e l kase tèt tounen. Men, Bandi menm rive sou moun yo. Sa w tande a, bandi fouye moun. Yo pran telefòn, yo pran lajan. Men yo rive sou yon granmoun ki genyen 72 ane sou zo bra tèt li. Fò m di nou, yo mande granmoun nan kòb, granmoun nan di l pa genyen. Humm yo lage yon mouchwa ki te mare tèt granmoun nan yo pa jwenn kòb yo remarel yo resout yo retire soutyen granmoun nan yo pa jwenn kòb sak dwòl la yo retire kilòt granmoun nan yo manyen vajen granmoun nan yo pa jwenn kòb e gen youn ki di bon son levanjil li ye kite l ale granmoun nan di ma 3 timoun san papa nan menm san manman manman mwen yo se te pitit mwen li mouri li kite yo nan menm. Franchman m pa konn sa m dwe fè. Mesye m pa gon goud. M pa gon goud lesko. Ebyen bandi yo di sal ye. Bandi yo di nap ede w avèk timoun yo. Bandi mande ki sèks timoun yo. Ebyen manmi an reponn 2 ti fi yon ti gason. Ebyen mesye yo reponn ki laj ti gason an. Manmi an di li gen 8 an. Humm mesye yo di konsa nap ede w ak ti gason an nap pran l nan men w men nimewo nou epi yo ekri nimewo yo nan yon ti papye yo bay manmi an ki gen 72 ane lè manmi an rive nan yon zòn kote gen yon makèt ki rele kasandra manmi an jete ti papye ki te gen nimewo nèg yo Tèt chaje. Sa vle di nèg yo ta pral pran ti gason 8 ans sa antre l nan zak banditism. Si se ede nou tap ede manmi avè l, nou te ka pran nimewo manmi an pito, epi avèk moncash nou voye kòb bay manmi an pou l kapab swanye ti gason sila oubyen 3 timoun yo. Men mande l pou l ban nou l pou n ale avè l nou di nap pran l nap okipe l la, mesye se nan zak banditism nou ta pral foure ti gason an. Antouka, bagay yo tris mezanmi. Men kisa Kanaran tounen, men kisa peyi Dayiti tounen, men kisa, m ap pale de rejim phtk, m ap pale de lavalas, m ap pale de Privè, men kisa nèg yo fè peyi a. Abòne, kòmante, layike, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad, yon kondisip, yon kòlèg, abòne, kòmante, layike menm jan avè w. Yo rele m US, medya rele Odit, machann enfòmasyon. Hakuna Matata.